E nou lopital? Wi, e konsa tou enspektè a t ap sipli yo tou pou touye tou wi. Ou sonje? Kòman w fè baka fi sa menm? Ou apèn konekte pou la premyè fwa, ou sou Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Bonjou, bonswa tout moun, tou depan de kilè, ki kote ak moman ou pral gade epi tande videyo a, men nouvèl la an detay. Nan modil enfòmasyon sa, n ap gen plezi pou prezante w 10 sòlda ki te boule nan chaloup la, E jodi a yo fè konnen ta sanble tou chèf gang Izo pran nan mera, menm chèf la te nan kou a e l ta boule e pawòl la ap pale anba anba. Gwo kè kase, gwo deblozay pete, Morvan pa dakò paske lopital la te kenbe yo e te refize bay lapolis, polisye ap mouri, popilasyon an anba bal bandi, men jodi a se nèg sa yo k ap feraye epi sikile ak gwo machin nan peyi a, poutan lopital ap sekirize bandi. Si w pa prese, pran ti tan. Nou pral prezante w 10 bandi ki te boule nan chaloup la e ou pral gen posiblite gade vizaj yo, si tout fwa ou ta jwenn yo nan lari, pa ezite rele lapolis ou byen pèp la konn kisa pou yo fè, aji an konsekans, se nèg sa yo k ap kidnape polisye, òm dafè, medsen, avoka, agwonòm e se yo ki rann peyi a envivab. Rete ansanm avè n plis detay nan videyo a, ann ale al gade je yo ak vizaj yo, gade kiyès yo ye. E se yo menm ki mete peyi a nan sa l ye la si n ta tande selon sa Morvan eksplike nan videyo sa. Wè nan ki peyi nap viv, polisye mouri yo paka jwenn swen, medsen ap mouri li paka jwenn swen, bandi sa yo, yo sove ak polisye nou wi, yo tiye polisye nou k pran bal desann vilaj de Dye avèl yo imilye yo wi, jiskaske jiskaprezan paran pa gen nouvèl non. Pa gen pèsòn ki genyen ki ka jwenn swen nan men nan men MSF non. Pa gen pèsòn ki ka jwenn swen nan men lopital non. Kounya gang sa yo mouri boule la, MSF sansib pou yo pase tout moun ki egziste sou latè. Menm la polis li pa vle antre nan lokal la. Meni. To sa nap gade la se li k bèl bòs la. Se li. Se li Chelo ap rele anmwey. Chelo ay sa w wè k pè mouri a. Kap rele anmweyy anmweyy anmweyy lagem tel bagay anmweyy. Misye rele Francy misye se neg komin ti rivyè. pi presizeman zòn ki rele Dlo Cho ki nan katriyèm seksyon Savann a Wòch, komin Ti Rivyè. Misye se moto li te konn ranje, men se nèg ki te toujou renmen lajan, fanm, bèl rad ak bèl machin eksetera. Misye vin kite zòn Ti Rivyè la. Li ale mete ti garaj li ti rivyè men li konn degaje l nan ranje machin tou. Kòman misye antre nan gang? Pwen dentèwogasyon Lè Anèl te etabli baz li Pòs Pyewo, misye te ti rivyè, gen yon mekanisyen yo mennen yon machin bay ranje, misye te la. Men mekanisyen an. Pat pran lajan nan men Anel lèl fin ranje machin nan. Men nèg yo te fòsel touche 10000 goud. Francy alyas Bèl Bòs, sa vle di chèf gang sa nap gade sou ekran BBJ entènasyonal la, Francy alyas Bèl Bòs, li pran 5000 goud, li lonje rès la bay bòs mekanisyen an. Kòm chofè, misye chofè epi li mekanisyen tou, li konn ranje moto. Lè Anèl pran bal, misye te gen yon machin nan men l, misye antre Vilaj de Dye, li rejwenn Izo, aprè sa, chalè a te twòp pou li, li pran Sendomeng, li al jwenn manman l ki se yon machann manje nan Sendomeng. Misye fè yon ti tan Sendomeng, li retounen vin fè lajan fasil nan baz li, yo menm di li pran, li te pran bal, se misye ke, ki se chofè nimewo 1 anba a, kòm e mekanisyen anndan Vilaj de Dye. Men chofè nimewo 1 nèg yo, misye konn volan, misye se mekanisyen, E an menm tan tou misye son gwo chofè. Chèf gang sal sa nou wè k rele bèl bòs, bèl bòs la. Se sak fè nèg la ap mande bèl bòs mennen m lopital bèl bòs mennen m lopital paske son chofè l ye. Teknisyen e moute moun yo kelke chèf nan chèf gang sa yo. Trè enpòtan. Ale la. Moutre kelke grenn nan chèf sal sa yo ki soti gran ravin, ki soti e e e nan matisan. Ale. Ok. Men bèl bòs, chèf gang mekanisyen e chofè Izo anndan Vilaj de Dye. Men. Kanpe sa la teknisyen. Kite l la pou kou manyen anyen. Sa li menm li rele, se li se sòlda ti lapli, medam mesye. Li rele Kalifa. Chèf gang sa nou genyen ki gen grimo, ki gen ti barèt. Misye gen, misye genyen medam mesye, on, on, on patwòl gri nan men l. Aktyèlman la l ap woule. Men. Chèf gang sa nap gad sou ekran la avek kepi jaune sa avek pil ti barèt sa yo nan chevel men li gro Nissan patrol grill nan menl la lap roule nan vil la men misye rele kalifa solda ti lapli men li byen gade yo pran san nou byen gade yo teknisyen lò mete pa retire fasil fon ti tann kite pèp la pou yo gadel Ou konprann paske polisye yo tou pran san nou gade yo paske nou ka vin tonbe sou nèg yo pa nan mande papye machin lè nou tonbe sou nèg sa yo pa mande papye machin. Mwen pral lopital avan solo mwen. Lap tou mouri depil pran van. Teknisyen chanje pou nou toujou e voye mete lòt mete lòt. Mete lòt sou ekran an ok. Medam mesye wap gade la solda sa se solda ti lapli li rele bèt men li tout nèg sa yo se kidnapè nèt tout nèg sa yo nap gad su ekran se kidnapè misye rele bèt solda ti lapli gade l la. Teknisyen pase pase vagabon. Sa nap gade la medam mesye se DJ Animix solda Izo ki toujou ap DJ anndan pou li men li misye rele DJ Animix se li k nan ekran la kap pran plezi teknisyen pase yo pase yo pase yo pou pou m ka moutre pèp la kite sa la pase misye chanta Izo li menm misye rele Ti Soso solda Izo li fè mizik avèk Izo medam mesye misye rele Ti Soso men li. Gad neg yo sa y. Ti soso sa se chef gang sal sa kap danse kap chante avek izo men lami Machann rad Sa vann rad ni a izo li vann rad ni ak ti lapli e yo 2 towo k vann rad lòt towo a map vin avèl pou nou e m sonje nan mwad desanm nan m te ba nou l deja li sanble a vandeur de vètman vre ou konprann li sanble l gen shop la vre ou pa wè rad li yon pakèt mayo fake avèk yon pakèt penti sou yo l make Philippelin. Ou konprann? Many, many gade l byen nan ekran, se li k vann ti lapli, tout solda ti lapli yo fresh. Many, ou konprann? E li k al achte Santo Domingo. Men yo la, y ap pran plezi yo, debake y al nan lòt peyi. Menm jan Rony Celestin ka ale a kòm dilè de dwòg, yo pa mare l la, e konsa tou misye pran plezi l l ale tou. Ou konprann? Men yo nan ekran bbg entènasyonal. Yo pral lopital avan solo mwen. Ok ou sur wap mouri vre mennen w lopital bel boss mennen w lopital wap mouri medam mesye men asap misye rele asap lili solda izo Nan vilaj Nèg sa yo se kidnaping yo fè sot a machin yo, met pil vye chèn nan kou yo, fè grimas, yon pakèt jèn ti gason ki te ka ap jwe sòkè pou yo al jwe pou yo antre nan klèb pou yo jwe, yo tout pran galil la met sou do yo y ap mache touye moun. Sou Facebook la se tande w ap tande Taïro Taïro yo pa menm. kidnape doktè, kidnape medsen yo, kidnape enjenyè, kidnape doktè, kidnape teknisyen, kidnape tout moun. Map mouri nan lèvèm nan. Mèdam nan Mika map mouri. Map mouri lèvès. Menem lopital. Map mouri. Map mouri. Men ti kòk. Gwo 9 milimèt li nan men l. Ou pa konn kote l jwenn li a. Vye sand fake sandal Bebery l sou li, nan pye li. Yon pakèt vye bandi sal. Vye kepi Bebery nan tèt li sal. Epi l di w yo dwe al chèche yon santo domingo pou yo. Yo menm yo panse se orijinal. Lè konsa yo bay yon pakèt kòb kidnapping yo lage nan men nèg la. Epi l ba yo Bebery anba. Li ba yo Bebery anlè. Li ba. M ap mouri Lagos! Ou poko mouri zanmim. Sasa lèd bòs wap pale. Si yo te bèl bòs li tap gentan sot avan. Ou wè nèg ou wè gwòs son zam ki nan ou wè gwòs son zam ki nan ki nan mon nèg men ni danje medam mesye men danje solda izo nou wèl kite danje mede wè wè wè sak anba pyel medam mesye eske nou wè sak nan men vagabon an chemizèt li sou motosiklèt li gade sak nan menl men ni misye rele danje. Solda izo medam mesye gadel byen pran san nou gade gade sa gade sa gade kotel chita epi gad sak anba pyel konprann ou pa konn si son kadachnikov ou pa konn ki zam li ye men on nèg tou sal. Yo pral lopital avan solo mwen. Breziola depi w pran van wap tou mouri bon lèl reziyen l la sa wap fè pou li ou wè bèl bòs bèl bòs son gwo mafya li bèl bòs ou wè son gwo mafya li li di nèg la reziyen l la sil pran van lap tou mouri bon sal pral fè ou wè bèl bèl bòs sa son mafya w ye son lèd bòs ou ye lou kak ou mèdam mesye ala nèg lèd mesye gad yon chèf gang lèd bon sa kidnapè w mèdam mesye eske w. Tanpri yo santi fò vye chyen sal sa yo. Kounya sa yo chita nan machin kot yon medsen mesye. Sa yo kidnape bèl pitit fi w epi ou ret menm kota sa yo gade gade gade vye bag dyab yo konprann vye bag yal andeyò yal nan yon pakèt nèg mòn wi medam mesye yon pakèt nèg raje santi fò santi fèy wi Pakèt vye vye vye vye vye nèg ki te sipoze ap chèche vye krab nan tout dlo men yo la nan pa kapital peyi a la kote k ta sipoze gen otèl kote k ta sipoze gen tout kalite otèl maryòt oasis tout gran otèl ki genyen nan mond lan renesans tout otèl ki genyen k ap bay moun plezi kote l ta sipoze ye a e la vagabon sa yo ye y ap pran plezi yo sou moun wi ou konprann. Moudre zo peken yo kap chante avek izo toro wè gen gro zam 12 nan menl lan men men ze peken yo medam mesye wen humm ze peken yo gade gade yon manch nan menl gadel nan koridò menm manch lan li paka pote non menm zye li pa wè byen non li met yon vye linèt nan zyel Men Madame mesye. Map mouri lavalas mennen lavi vèy. Fia koko rat kap tiye moun kap tiye bon polisye. Gad eta grapyay medam mesye k yon peyi ki gen aksè ap woule ak avèk prado yo ap woule avèk gwo machin nan kapital peyi a zo reken ou konprann men sak ta dwe pase medam mesye pa gen enfòmatè nan peyi a yon pakèt vòlè k nan peyi a ki nan tèt lapolis la tout bagay ou wè nèg sa yo wale jeremi. prale nan avyon avèk yon pakèt alkòl, gran bout Hennessy, gran bout Grey Goose, ou desann, ou plen yon machin, plen avè yo, w ap moute Pòtoprens, ou pase kot vagabon sal sa yo, ou pyeje boutèy yo, ou met pwazon nan tout, Ou pa ka al dèyè wal fè wal batay avè yo ou met pwazon nan tout wal a aranje w lè w pase yo vòlè l epi yal yal debouche Hennessy yal debouche gwòg ou epi yap yap kage bobobobobop ebyen gad ou gad ou touye kenpòt 50 ou touye kenpòt 100 a yal dòmi yo pa leve yal dòmi yo pa leve nou pa gen teknisyen anndan lapolis la. Medam mesye, pou yon nèg konsa kap tiye moun maten midi swa, pou l antre nan MSF, pou l antre nan Medsen San Fwontyè sou tiyou jo, pou Medsen San Fwontyè ba yo anbilans, pou l fè yo antre anndan anbilans, pou l voye yo nan Medsen San Fwontyè Taba. Medam mesye, la m gen enfòmasyon an, fè yon kadriye tout, tout anndan tijo, tout lopital la, medam mesye. Responsab Medsen San Fwontyè di yo wi yo menm yo pa bay moun depi yon moun fin antre la ou antre. Se sa m ta wè. Ou wè ou wè m te ka ou wè m te ka polisye. Ou wè m te ka polisye. John Kole Morvan sou teritwa peyi Dayiti. Nèg sa yo tiye swat ki pi fò nan karayib la. Swat ki konn lapolis pi byen e k pi fò nan karayib la nèg sa yo tiye l. Epi medam mesye pou chèf gang sal sa yo pou yo sou kontwòl lapolis chèn nan pye Epi pou yo antre nan Medsen San Fwontyè Turjo pou responsab Medsen San Fwontyè a gen kouraj pou l pran nèg sa yo mete nan nan pou l voye pou l voye nan MSF Taba pou l voye yo al pran swen sou baz depi moun nan MSF MSF la se paske yo konnen yo t ap vin fè peyi a sa sa k fè yo te vin a Medsen San Fwontyè a Nou pa nou pa nou pa wè Medsen San Fwontyè yo e nan baz geto yo plis baze Se mete yo tete yo la menm paske yo konnen plan yo depi yon bon bout tan se vin detui peyi a e vin tiye peyi a yo tou voye yo tou voye medsen yo tou voye yon yon yon òganis ki ki pou la k pou sove lavi bandi lè bandi ti lapli pran pran bal se nan medsen san fwontyè lè bandi krisla pran bal ki bò l al swanye medsen san fwontyè lè bandi lanmò san jou pran bal ki bò l al swanye se nan medsen san fwontyè èske se pou derespektan. Bandi antre nan nan Medsen San Fwontyè epi w tande l kouvri pa i gon iminite. Ade, John Colem Morvan nan operasyon pou yon doktè oubyen yon responsab lopital ta ap di m pa pran, m pa ka, m pa ka antre pou m al pran nèg sa yo. Pou m pa ka antre pou m al pran nèg sa yo. A, ajè. Se t ap, se t ap fini pou John Colem Morvan nan tout vil. De nèg ki tiye on pakèt medsen, de nèg ki tiye on demwazèl medam mesye ki enfimyè k pral marye nan menm ane a, nèg yo tiye l anba bal, de nèg ki tiye on pakèt polisye, on polisye k ap desann lakay li Okay medam mesye, nèg yo tiye l Pòtay Leyogàn, epi koulye a la pou nèg sa yo gen aksè pou y ap jwenn moun ap ba yo swen, Pandansetan polisye nou yo konn ap mouri yo pa jwenn yo pa jwenn moun ki pou ba yo swen, polisye nou yo konn ap mouri anplwaye leta konn ap mouri nan lopital jeneral yo pa gen moun ki pou ba yo swen epi pou pou bandi sa yo gen iminite pou bandi sa yo kote lapolis pa k rantre ladan. Sosyal la fèt kanmenm e lè abse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè eske yap gen doktè èske. Ke yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo. Peyi a di ase, nou pa ka rale jan l ye la. Ou wè Medsen San Fwontyè sa k tuju a? Ou wè Medsen San Fwontyè sa k tuju a? Bon m pap ba nou mwen menm son kamikaz m tap ye si m te nan lapolis nasyonal dayiti. Pa tap gen Medsen San Fwontyè a dè demen, pa tap gen l. Depi bandi sa yo pat nan menm pa tap genyenl e m tap twouve tout mwayen k egziste pou m disparèt li pase polisye paka ap mouri nan nivo lap mouri a la epi pou ke on lopital m pa gen pwoblèm pou di lapolis pa tiye yo nan lopital la men kite lapolis mete chèn nan pye yo aprè yo fin pran swen mwen menm map pran yo pou m bwote yo mal kote mal avè yo epi nèg yo sou kontwòl lapolis lapolis ki pou mennen yo nan lopital pal.